Chef chef chef chef chef. Mpaka gade baay sa. Chef Mike de bon zanmi. Hey ret kouche. Ret kouche. Chak ou leve maten medam e mesye se pa yon bagay ki fè kèw kontan ditou lèw gade nan lari bò lakay ou ou wè 3 4 jèn gason mele ak jèn fanm ki yo menm blayi sou do Ke bandi asasine. Eske wap gen kè pou gade on tèl aksyon, yon tèl ak ke bandi ame ilegalman ap poze nan yon peyi chak jou Bondye mete moun ap mouri, moun ap vyole, peyi a fini, Ayiti pa gen lespwa ankò. Se tris. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, jodi an se madi 21 mas 2023 tvlakayhaiti.com nou rejwenn ou ankò yon fwa nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou la pou nou kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti presizeman dosye ensekirite a donk se sak pral fè lapli e le beau tan anndan videyo sa paske chèf gangan vitelòm pale misye pale. E msye avili Ariel Henry ankò yn fwa, msye avili Frantz Elbe, msye avili Frantz Senfò, ebyen msye mete koze deyò. Anviwon 20 a 25 moun deja pèdi lavi yo nan mwens ke 3 a 4 jou medam e mesye nan peyi dayiti, gen lòt menm ki mouri nou pa konnen. Nou gen 2 videyo la ki vrèman tris, 2 videyo ki chokan 2 videyo se pa tout moun ki ka gade yo paske li pa posib pou gade yon kamyonèt 3 4 moun ap boule anba dife pou gade bò lari a ou wè 3 4 moun anpilye se moun bandi touye moun bandi asasine e sak pi di a yap ret santi mouri la se chyen kap manje yo paske Peyi a pa gen mèri, pa gen majistra, pa gen moun! Kidonk tout nèg nan pòs yo wi. Se pou nan pòs yo tout nèg nan pòs yo, men yonn pap regle anyen pou peyi sa, yonn pap fè anyen! Ayiti la nan 2023 se youn nan peyi ki pi sal nan mond lan, se youn nan peyi tou, background li pa bon non. Kelkeswa kote ou pase ou di ou se ayisyen humm eben fò w gen kè wi pou rive yon kote pou di ou se ayisyen paske lè w di w se ayisyen yo wè w tout jan ki pa bon yo. Eben nan videyo sa medam e mesye nou pral fè w tande deklarasyon chèf gang Vitelòm eben ki li menm sòti nan silans li aprè sa k pase nan Malik komin Petyonvil moun mouri. moun blese, moun kite lakay yo, moun nan mawon, bagay la dejenere, enben chèf gang Vitelòm kap mande moun yo ekskiz, kap mande moun yo padon, el menm avize moun yo pa pran lari, paske Vitelòm an aksyon, Vitelòm an aksyon fas Frantz Elbe avèk Ariel Henry, se lik mete nèg sa yo sou pouvwa, enben jodia la a yo vle eliminel, li menm lap pwofite. Anben fini ak pèp la. Antouka, nou pral fè tande chèf gang Vitelòm ki li menm tap pale konsa epi swit enfòmasyon yo sou sa kap pase nan Latibonit nan Savyen nan komin Lyankou enben bagay yo pa dous menm mèdam se mesye e nan Petyonvil nan moman menm nap pale la nan Tòsèl nan Pènye bouch pa gou bouch pa dous kidonk lavi difisil nan peyi sa. Bòn ekout. nap tounen. Mwen salye popilasyon frèm sèm spesyalman moun taba wout frè pivi tomasen fò jak kenskòf mwen tande kri nou mwen tande rèl nou. e m konprann nou. Men m vle nou pran yon ti tan pou nou tande m, petèt na va konprann mwen tou. Mwen pa ka gen pwoblèm avèk popilasyon an. Mwen pa ka gen pwoblèm avèk frè m, sè m, paske sa m ap andire a, nan sa m ye jodi a, se pa nou k mete m ladan l. M ka konprann detounasyon. Rann nou gen laperèz, li fè nou viv ak strès, fè nou viv ak kalamite. Men, m ap di nou, Neye pa pè! Neye pa pè! M pa gen avè nou, m p ap janm gen avè nou. Sitou moun Meyòt, Kago, pa fè kè sote. Paske nou konn kote nou prale. Nou gen direksyon ke nap chèche an. Nou pa gen pwoblèm a oken nan nou. A moun nou genyen yo, nou konnen yo. Moun nap chèche yo, nou konnen yo. Mwen konprann li trè fòmal jodi a pou gouvènman se li menm ki pa vle. lekòl ouvri. Gouvènman an se li menm ki pa vle gen stabilite. Gouvènman an se li menm ki chwazi pou ensekirite a monte 4 fwa pli yon fason pou yo fè kapital yo. Mwen menm, m ap di nou sa a tout franchiz, rete vijilan. Toujou veyatif. Paske sa k ap pase la, li pa piti. Mwen menm mwen p ap fè bak. Mwen remake mesye yo kanpe nan kad yon pretèks mache fè destriksyon swadizan yap demantle gang humm elas sak pi fèm mal mesye ap mache a e pran malere pou yo fè kòb sa yo takse yo paka jwenn dimil yo paka jwenn venmil nan komisarya yo yo di ke yo fè pati de gang e nèg yo konnen trè klè. kiyès ki kiyès. Sa fè m mal pou jodi a an 2023 pou yon nèg ap arete yon imen l ap di ke li fè pati de baz Vitelòm. E poutan, mesye, pou yon nèg ta gen di ke li pran yon nèg ki fè pati de nèg k ap sèvi avè m Poul pa prann menm avek yon 3 8 atchi bondye mesye yo ale yo pran yon simo m pa konn si n raple nou TL tap pale kote ke m te debake kay yon fami Se menm mesye sa yo. Youn nan BLTS, plis mesye ki se CIMO a. Jodi a la, menm nèg sa yo ke m anfas yo, se yo menm tou lapolis di k ap travay pou mwen. Lavi sa a mesye, pa gen nèg ki konn kote l ap mennen w. M pa t chwazi pale, m te rete an silans. Men swit ak jan ke. Map tande Caraïbes ap pale jodia m jije nesesè fòm ta fon ti pale. Popilasyon an m pa gen pwoblèm avè nou. Nou se pou mwen, mwen se pou nou. E nou pap janm pa pou mwen. E sitou inivèsitè yo demen. Li ka pi mal pou nou. Rezon, Gouvènè nou genyen de no jou yo ti aske fòk yo toujou jwenn dèzòm ki pa onèt parèy yo, dèzòm pou yo itilize. Depi yo pa ka itilize w, y ap fè w pase pou sa w pa ye. Jodi a si m ka moun ke m ye a. Anfen, apre tout mati, kalamite, imilyasyon, desepsyon papa m, manman m te pran pou yo te fè edikasyon m, pou politik devye m konplètman, li pa egzanp pou pèsonn. M te gentan trè avanse. Menm nèg ki te konn chita manje bre ansanm avè w, Jodi a la se li menm ki swadizan ap trete w gang, k ap trete w tout sa w pa ye. E vwala, toke a fèt, chay la pa janm ka met sou tèt. Mwen menm, m ap jis pote w atansyon. m pap pale anpil avèk Frantz Elbe. Frantz Elbe, ou se direktè lapolis. M konnen peyi a gen 2 kò ki se pnh. e Jenèf. Se 2 kò legal sa yo k ap travay nan moman an. Kòm ou pa gen konseye, ou pa gen kabinè, e pa gen yon CSPN vre, kòm batay n ap fè a nou konnen l, men fò n wè si n te ka jete m nou t ap jete m deja. Fò n konprann si l te fasil. jodi a la, ou tap gentan gen milyon dola a nan men ou. Mwen menm, m ap di nou sa klè mesye, anvi fè pa di ke ou ka fè, tande ap fè pa di ke ou konn fè tou. Mwen pa di ni m pa anpeche. Nou peye sèvis ransèyman. Men mwen menm pa m yo m peye yo. Mwen peye yo e m peye yo prim de risk. Se youn nan rezon depi se dan k pike anvan l fè m mal la m rache l. Paske m konn dan an malgre l nan bouch Defwa l trayi l mòde lang M ap jis mande nou si n ta vle ede popilasyon an kreye mwayen sekirite nou dwe kreye a Repran lòt stabilizasyon. Mwen menm m pa gen nèg map mande padon e m pa gen sa lakay mwen tou paske m konnen m vini sou tè a fòk mwen ale map viv fòk mwen mouri m wè nap fè wont sèvi kòlè sa fè m mal anpil lè map gade yon malere ki avèg aprè tout karyè l pase. Pote bout sak li tap vann bidon lèt poul te fè yon konstriksyon. Jodi a se li menm yap anfème pa chanm pou fè edikasyon lòt timoun yo. Nou krazel swadizan ke nou kraze kay mwen. E ou konn bouyon chofe a e li nou ta al bwè a tou. Nal bwè li ye an. Ti rès mazi a nou tal ladan. E travay nou fè a m tap toujou fèl. Poul rekonstri fòl ta re demoli wi paskel te gentan pran frapman. Jodi a la w al fè l. Atò yon moun k ap gade, yon moun ki edike, yon moun ki fòme, yon moun ki gen bon sans, l ap di lapolis ap travay? Frantz Elbe fè yon poze, kite komisyon dezameman an travay. Mande gouvènman an pou ki sa l te kreye yon komisyon dezameman. L ap pi bon. L ap rann sekirite a avanse. Malgre m konnen n pa bezwen sekirite a paske nou vle ret nan peyi a la. pou pa ta gen eleksyon. M konnen sa. Ou konnen jodi a ki sa nou fè? Met aje nèf, destabilize Maya, destabilize lòt kote pou n panse ke nou ka alèz. E sèl mwen nou konnen kòm gang? Trè byen. M byen kontan pou nou. Jodi a la m wè n fache anpil koz m al demantle Jan Wobè. Si e pou sa, nou fèk kare fache. El te fè twòp kidnaping sou non m. Kite m pou chay mwen paske sa m fè a m kanpe dèyè l. Men sa nou fè a pa kite l ret anba dra. Mwen n ap fè makak, fè seremoni. Pou ki sa la? Nou konn sa nou gen avè m. Jere pwoblèm nou avè m. N ap fè malere peye konsekans, arete inosan. met nan prizon, swadizan, yo pa gen mwayen pou yo peye 10, 15 mil dola ameriken nan gadavi, jodi a la yo blije ap koupi, yo blije, nou yo blije ap prezante pou n di ke se moun nou arete pou mwen, oo, nou t ap arete moun pou mwen epi n pa met tèt nou kote nou ye a, sa trè fè m mal. Antouka, m p ap di plis, popilasyon m vle nou konprann mwen, m pa gen avè nou, m p ap janm gen avè nou. M renmen nou, nou renmen m tou. M ka konprann jan ka yo ap prezante a, nou jije m mal, nou kondane m. Men, panse nou, si gouvènman an vle sekirite, ap gen sekirite. Si gouvènman an vle lapè, ap gen lapè. Si ke li vle lekòl ouvri, lekòl ap ouvri. Men nan moman. rete vijilan tout moun rete lakay nou moun dòko pa pè piga nou pè piga nou kite kay nou m pa gen avè nou e pou mwen nou ye nap rete fèm avèm nap rete solidè avèm malgre tout sa ki nan teritwam yo toujou di yo fè pati de ekip ou konprann men asire nou kem la pou nou mèsi. Bon, vwala, e une fwa de pli, e medam mesye nou menm bò kote pa nou, e nou ap eskize nou si nou pase voice lan, rezon ki fè ke nou di nou ap eskize nou paske m panse ke yè, e pou pa di avan yè nou te pase diskou Ariel Henry an kòm chèf gang, kòm se youn nan pi gwo chèf gang, etan done ke nou te pase Ariel, m panse li te lojik pou nou pase Vitelòm tou. Pwiske se 2 gwoup gang k ap goumen. Ou konprann? Donk nou menm, chanèl la nou dwe rete nan mitan. Sa vle di nou pa pou yon gwoup, nou pa pou yon lòt gwoup. Men kòm se 2 gwoup gang k ap pa, k ap goumen la, fòk nou konn sa k ap di. Yon fason pou nou pwoteje tèt nou. Yon fason pou nou pwoteje tèt nou se sitou nan ang sa. Epi ou menm n ap mande w pa al rantre nan, pa al rantre nan, nan koze mesye sa yo. Se koze mouche, e madanm a mouche k ap regle la. Oke? Men senpleman mesye, ranje kò nou pou ke se pa popilasyon ki viktim. Ok ranje kò nou. Epi dènye gon dènye pawòl ke Vitelòm di la m pa konn si nou te byen pran san l. Vitelòm di lapolis si n ap si n ap arete gang pou mwen ebyen nou ta dwe arete tèt nou. Kounye a pou kisa m pral di la ankò la? Vitelòm di si y ap arete gang pou li gouvènman sa yo nou ta dwe arete tèt nou. Li di tout bagay. Li konfime tout sa nou di an. E bon. Lanyon m pa konn sa w ap ajoute avan ke nou avanse avèk lòt bagay. Bon e nou wè Salomon sou ligne nan nou pral pase avan ke nou pase a Salomon mwen menm Jimmy e sa ke map. O nivo de e peyi Dayiti ebyen sak sanse ap kenbe aktyalite a ebyen se e dosye e bandi yo ki yo menm o nivo de Petyonvil ebyen genyen anpil moun ki arive e mouri ebyen se ansasina an seri ki fèt Ebyen o nivo de petyonvil nan minit ke nap pale la anpil nan fanm yo oblije ap pè kite zòn yo ebyen asasina an seri a petyonvil de famiy yo fui sètèn lokalite ebyen bandi ame yo akize dèt manb di gang ebyen kraze e baryè dirije par le nome vitelom inosan yo ansasine lendi 20 mas 2023. Ebyen o nivo de Petyonvil ebyen n ap di w ke se ka notamman a Kago e a Tinèl ebyen sou wout de frè ant ot genyen lòt kadav kalsine ke anpil moun ap gade nan lari a ebyen se sa ke anpil sous o nivo de zòn yo yo fè n konfyans ebyen ki yo menm yo E ba nou enfòmasyon sila, Koumine Petyonvil ki depi wikenn ekoule a li se teyat ansasinay pa bal e desandi kriminèl òkestre pa 2 bandi ame. Ebyen aprè ke yo te fin tiye 3 moun epi yo te ensandye yon ventèn de veyikil vandredi dènye nan zòn Gare Routière de Malick ebyen bandi ame yo yo ap pouswiv egzaksyon yo ebyen nan lòt lokalite nan komin Petyonvil. An efè. Nan la matine ebyen lendi 20 mas la omwens gen 12 moun yo arive touye kote ke pa gen pyès moun ki kapab idantifye yo ebyen se sa ke yo menm yo egzekite yo ebyen a Frère Kago e Tunnel ebyen pou nou site andwa sa yo ebyen pami viktim yo gen kò Inèt de 3 ebyen yo arive jwenn a lenteryè de yon veyikil ebyen floke d'une plak lokasyon a Tunnel Petyonvil anplis gen 9 lòt epi don 4 ebyen nan yon kamyonèt ensi ke 5 lòt moun yo wè ki ap benyen nan san yo osòl ak ago nan wout French ebyen krim sa yo dan lèkèl e se manb gang e kraze e baryè yo menm yo akize ki se otè de reprezay e a la mò ebyen e o nivo de popilasyon yon popilasyon ki lage oza. ap pran mòn nan minit ke nap pale w la ebyen yo kapab kite lakay yo pou yo sove po yo ebyen ansanm avèk pwòch yo antretan ebyen sa ki rete yo apèl fòs sekou de fòs de lòd pou kapab repouse ebyen bandi yo malgre ke genyen 3 cha ki yo menm ki vini la ebyen popilasyon yo pa konnen ki wòl cha sa yo menm yo vin fè la deske bandi yo menm ap seme lapagay ebyen o nivo de petion vil an al gade. Yon ti imaj ebyen pou nou menm nou kapab wè kòman e sitiyasyon an li ye kote ke moun yo podyab ki lage ebyen tout moun ki te gen byen yo sa vin pèmèt ke ayisyen vin pòv nan tan ke nap pale la ebyen ansanm avèk gran gwoup gang ame yo ki ap teworize popilasyon an ann fè yon ti gade imaj pou nou wè kòman e zòn petyonvil plizyè zòn yo menm yo ye nan minitra jan ke nou di w se ansasina an seri a petyonvil de fami fwi sètèn lokalite. Wi vwala se imaj sa yo ke nap gade la evidaman nou kapab konprann ke nou modifye ekstrè a pou ou medam mesye e wi nou di w plizyè machin ki boule pou pa di moun ki mouri evidaman bon moun ki mouri yo medam mesye nou panse ke li enpòtan ke nou pa bezyen mete l sou ekran men yn fwa de pli menm mesye vitelòm sa yo ki ap fè dega e pradel pandan ke nap pale de sa m panse ke li posib ke an nou tou salye e an nou tou fon ti rantre sou channmas e pradel e nou gen kèk mesye yo ki ta vle e pran kèk reyaksyon pou nou e m panse sil posib. Wi e nou prale dirèkteman ebyen nap di w ke mesye yo menm ki genyen pou yo reyaji ebyen si nou ale ebyen nan menm kad dosye ensekirite a nou konnen ke gen anbasad amerikèn ki entèdi avèk otorite ayisyèn yo pou yo entegre lame Dayiti nan lit ki vize pou yo kapab ekstèmine ebyen gwoup gang sa yo selon enfòmasyon ki ap soti la ebyen 1 jou aprè yon kòmand dam pou lame ebyen ameriken yo yo egzije ebyen ke zam sa yo menm yo rann yo remèt yo ansanm avèk polis nasyonal ebyen daprè ebyen konfrè nou Denel Senton ki li menm ki ta di sa ebyen nou prale pou nou wè èske. Ke genyen sa nou ta rele de moun ki ap reyaji ebyen nou prale nan channmas channmas kòman nou ye di nou kòman saliem ye ki reyaksyon ki genyen bò kote moun yo nan popilasyon ayisyèn nan ebyen nou prale channmas jimmy poun kapab konnen reyaksyon moun yo. Vwala medam mesye nou pral jisteman sou channmas touswit la E pa rapò a ensekirite an, pa bliye premye moun ki viktim se souvan yo menm. E nap tou pwofite salye Stanley e medam mesye. E nou gen Stanley avèk nou, ebyen yon nouvo manb e nan mab TV. E Stanley nap salye w. E nou salye w Jimmy e nou salye tout ami e.